Ou pral sezi tande ki peyi, ki òganizasyon, ki nasyon ki yo menm ap founi gang yo zam nan peyi Dayiti medam e mesye e se la ou pral wè eh tout peyi E donk e etranje ki yo menm pran pòz yo bezwen ede Ayiti pou sòti nan sa l ye a. Tout se mannigèt. E nou pral fè w tande tout detay avèk Mèt Magloire ki li menm ebyen pral dekòtike reyalite a pou nou. Ou pral sezi wè kòman ameriken ebyen avèk kanadyen yo pa renmen Ayiti vre. Yo pi cho pou yo antre a fòs militè nan peyi a, nou wè larisi, nou wè lachinn yo kanpe dan, yo di pa gen bagay konsa, yo wè etazini ak kanada foure bouch yo two fon nan kesyon politik entèn peyi dayiti, enben nou menm politisyen lakay nou yo son pakèt souflantchou, on pakèt ti sousou, nèg sa yo depi yo wè blan, yo tranble kòmsi blan son afè pou yo, kòmsi blan se lik papa yo, Yo kite peyi ap kraze aloske se menm ameriken ak kanadyen sa yo ki responsab ebyen founi gang, founi bandi zam, tout zam kap sòti antre nan peyi a gang yo pa janm vwayaje kòman yo antre lè nou konnen ki kantite sèvis entèlijans ameriken genyen epi pou wè zam ap sòti lakay yo antre nan peyi dayiti konsa epi w tande yo bezwen antre a fòs militè aloske gouvènman achte cha blende yo voye 3 grenn. Pil zam Jovenel te komande pou la polis, lè zam sa yo vini yo di non, pa gen zam ki pral nan men lame, enben jiska kounye a pa gen moun ki konnen ki sa zam sa yo yo regle. Pakèt desizyon ke Jovenel te konn ap pran pou achte materyèl nan lòt peyi pou antre Ayiti pou ekipe la polis ak lame, yo kanpe kwa. Yo plis ankouraje pou yo antre nan peyi a vin ban nou kolera, vin ban nou tout sòt de maladi, ou tande se fòs militè yo bezwen pou antre nan peyi a. Yo pi cho avèk Ariel Henry PM defakto, antouka nou pwal fè ou sezi tande koze. Epi gen tou militan e donk ki te wonfle Magalie Habitant an. E si nou ta byen sonje non militan sa a, medam e mesye, e byen, poukwa n ap pale la a, militan sa a, misye benyen nan san l, paske yo asasinen l. E byen, e militan sa a ki li menm ta mouri nan lari e Petyonvil, e yo poko konnen ki gwoup moun e ki asasinen misye, men gen anpil moun ki lonje dwèt yo men longè, Donk nan vizaj divès moun ki yo menm ta genyen hang hang avèk misye, ebyen misye se te Joseph Jean Denis, militan sa misye mouri Petyonvil. Pèsòn poko konnen kòman l mouri, pa ki de ki prive de ki mannigans. Antouka, anpil moun konnen ak kiyès misye te nan pwoblèm, anpil moun lonje dwèt yo men longè, nou pral fè w sezi tande koze. Rete konekte n ap tounen. Panse ke Loni panse ke gen timoun piti nan peyi a. Se pa Loni ki. ki ame mesye gang yo ki di swa dizan mesye gang yo Loni ap fè yo timoun piti bon Loni pa tiye tèt koulèv la api se kèk koulèv la li vle pran ò li pa konnen kiyès ki bon kote babekyou bon kote babekyou gen viza pou yal pase nan peyi tranje li di ave seri kay babekyou api babekyou se moun fouye li ta mete lajan an bank li ta voye lajan an swis okipe mesye Loni yo Loni yo se yo menm ki ap ame. mesye gang yo, swadizan mesye gang yo, pou yo alimantè ensekirite nan peyi a, pou yo di men sa k ap pase. Ò tout tan, ou pa raple w, tout sa Loni ap fè, se manti y ap fè. Se yo menm menm ameriken Loni kote tout moun madanm Larim oubyen Lalin nan, kote tout moun ki nan afè gang lan. Ok, sela vle di ke pou okipe afè Loni, Loni konnen trè byen se yo menm menm k ap alimante ensekirite nan peyi Dayiti. Pa gen lòt moun ankò. Se Loni menm, ameriken menm ki k ap alimante ensekirite, k ap founi mesye yo zam yo. Kote zam yo soti? Kote katouch yo soti? Se pa Ozetazini? A mesye! Hein! Mwen menm map pwofite e mikwo laprès televize ekrit pou m denonse konpòtman mèt Samuel Madistin avèk tou Pierre Esperance. Or, mesye sa yo gon pwoblèm chire pit avèk Lafontan. Lafontan pa zanmi m e se yon nèg ke m toujou kritike. Men lè map swiv. Mwen mennen de zankèt, m travay pou avè Lafontan fò nan kad dosye sa. Mwen menm ak Raspil, m travay kanpe an kwa pou Lafontan pa rantre nan pakè Pòtoprens ankò. Pase ke si yap, si yon komisè gouvèman, yap, yap di w ou nan kòripsyon, ou nan seri de bagay ki pa sa, ou pa diy nan pakè Pòtoprens. Men lè m mennen de zankèt serye, mwen wè ke komisè Lafontan, li travay byen nan kad dosye sa yo. Sela vle di ke, sa menm majistre Toya Esperans, se paske yo pa twouve de lavantaj nan men. Komisè lafontan ki fè ke yo dèyè pou yo tiye lafontan. Map gade, mwen gen devan la damne ki desène ki anwete desène kontre Frédéric Jean Pierre e Isaël Allen. Or, ma mesye pa vle montre nou manda damne sa yo, yo desène depi le premye out. Men manda damne yo, daprè ankèt mwen genyen. Men tou de, gade mesye, men tou de mandat dame yo, mwen gen kopi yo, kote le pakè de Pòtoprens te sène mandat dame kont men de moun sa yo. Gade men yo, men yo la. Men dezyèm nan, gon lòt mandat ankò, an, ke le pakè te sène mandat dame. Le pakè est un individu. E se yon komisè gouvèman ki te sène mesye sa yo mandat dame pou trafik dam ilisit avèk kont la sosyete. Or, Lasèl menm Adistin tou Etè Esperans ap di ke Komisè Lafontan pran lajan pou se size la nòmalman menm yo pa janm pale devan Madam Nina. Or, Pè Esperans monchè, m ta panse ke pou se pa atake mesye sa ki di li nan gang lan, an palan de Moncheri. Or, y ap di Lafontan gen kay, Pouki yo pa gen kay, mwen menm m pa avoka m pa gen kay, Lafontan pa janm sipoze yo gen kay, e li menm ki gen kay nan 275 la kote l twouve l? Nou ta plonje nan dosye a Febri Loumi ak Eril la. an bann dosye louch ki nan menl e sela vle di ke Pierre Espérance ou pa wè komisè Lafontan dil li te mande de avantaj li pa ba lil or mesye sa yo an palan de Pierre Espérance avèk tout men Batiste depi yon komisè gouvèman an pakè Pòtoprens monte premye nèg ki ale nan biwo yo se yo menm paske Lafontan pa bezwen avantaj ki fè ke yo menm menm yo nan dèyè Lafontan mwen pa di Lafontan se non m pa di Lafontan se. Men jij la pral di kontrè. Mwen m bay yon komisè wè ou pa gen gen yon komisè gouvènman ki te pran dosye mwen m avilil. Men si yon moun antanke ou nan dwa de lòm wap mete dèyè kèk serye ou di la pou ta pran dimil dola apre anpi ou paka vini a dè prèv ou paka vini avèk kote moun nan te di w men kote la pou ta te pran lajan an wap avize ò ou gen dèz ankètè ò mwen Ou gen fomasyon pou sa? Epi ou kite yon galen tonbe pou ou di konsa. Kòman, kisa ou pral di la? Se gado, se bay bay zam nan. E m ta mande tout polisye nan peyi Dayiti, se yo se pou yo fè menm jès sa a ke polisye Okap la ap alimante pèp la an zam. Se pou bakòp CM pap la, bakòp bim nan, bakòp lè yo, se pou yo pase lage zam yo, di zam yo tonbe nan lari a pou pèp la pran zam pou yo fè revolisyon. Ò, le peyi a bezwen yon revolisyon ame. E m toujou di sa, m di kèlkeswa mwen menm, si kote m kanpe la, yon lidè ki konpetan, ki rele mèt Asfè a sou li, li mèt Asfè a sou linyon mwen, men zam, men zam, m ap pran zam pou m fout bay pèp la. Paske le pase, nèg sa yo, se menm nèg sa yo ki touye Jovenel. Ò, nèg sa yo, yo pa ka dechouke yo si yo pa bay kout zam nan deyè yo. Li fò le pèp dwa rete ame. Mwen m bezwen zam. Nimewo telefòn mwen se 34 56 85 44 a. Pèp Ayisyen, lidè yo ki di konsa yo vle revolisyonè a, rele mwen nan telefòn, ban m zam pou m fout chavire peyi a tèt anba pou n fè revolisyon. Ò, bagay sa a ap fè nou kouri nan lari, pa janm fini pou mwen menm. Se zam mwen bezwen pou m fè revolisyon nan peyi a. E je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Mèt Aspil, ou te di depi Babekyou fè revolisyon an, w ap ba l madanm ou, ou toujou kwè Babekyou kapab fè revolisyon an? Babekyou C'est une belle question. Babekyou a est en train de vaciller. Èske ou pa wè avance lè ap vire? Pou mwa, Babekyou pa nan la pa de pozisyon fiks. Ok? Mwen menm m pa zanmi Babekyou, mwen te zanmi Revolisyon. Babekyou ap vaciller, il se peut! Li ka byen chache taktik. Li avanse men jou sa pap di kontrè mwen babekyou se konsè mwen yap fè ou konn yap fè konsa li pa gen yon pozisyon fiks men sa lèm te di m apiye babekyou mwen pa apiye babekyou antan ke lòm antan ke se kil antren de di sa tap di revolisyon li tap pale de kastwo de chekevara men jiska prezan m mete pye m atè map tann ou babekyou e babekyou m rete nan geto m abitye mete pye m atè pou. Efektiman pou pèp la. Men si wap fè revolisyon ou paka rete anba kote ou ye a toutan map diw sa. Se pou fè de move jou geriya pou deplase bay pèp la zam pou fè revolisyon. E map di sa e bame kou map diw sa fò ou pa wè sa kap rive la la tout mesye sa yo ki dèyè do w la la blan rive. Se premye moun yo pral sakrifye se ou menm wi. Se premye moun blan pral chache mwayen pou yo tiye se ou menm wi. Premye moun blan yo chache mwayen pou yo imilye se ou menm wi. Yo pral fè kapital politik ou, yo di ou sa men yo pran chèf gang lan, men yo pran liberatè an, men yo pran moun ki ap pwone revolisyon an. Ò! Ebyen se sa! Mwen di Babekyou, il est encore temps! Mete pye w atè, sa w ap fè fè l. Fò w soti kote w ye a pou w kòmanse pran komisarya, pou w bay pèp la zam, pou w delivre pèp la. Pa rete nan afè gaz, nan diri, nan sesi, sela. Sa pa pou koute moun anyen. Nèg yo pral fizye w, nèg yo pral tiye w parèy tou. Mwen tou pale kou m di w sa wi. Mwen di w nèg oligach yo ki ap koronpi yo. Nèg yo pral tiye w. Yo pral fè konbinezon avèk FBI, CIA pou yo tiye w. Erezman! Erezman ou gen tan pou bay pèp la zam pou revolisyon. Mwen antank avoka, antank avoka et homme politique, je suis comptable et m'avocat et mwen menm pap pran lari a nan bèt twòp map kouri aba, aba Jovenel, aba sesi sela. Se premye moun depi lè Lavalas sou pouvwa. Tout moun ki touye Jovenel yo, yo la yo sou pouvwa a la. Lè Lavalas sou pouvwa, tout moun ki tiye Jovenel la, yo la yo sou pouvwa a. Oligap koronpu yo. Ou pa raple w la Jovenel te di nou sa ke fò bèt si tap ke pou gen chanjman nan peyi a se nèg sa yo ki touye Jovenel. E nèg sa yo pou dechouke yo nan peyi a fò gen kout fizi pou yo dechouke yo. Il n'y a jamais eu de revolution sans il pa gen kas se pa kout fizi. Ki kote nan peyi ou konn tande gen revolisyon il y a de chanjman de sistèm se pa kout fizi se pa lè moun ki mouri. Mwen menm se youn nan yo. Or si dcpj. Oubyen mesye yo ki gen konnen ke yo banm pèmi zam nan si yo vle rele m vin pran zam yo. Ò menm si nèg dcpj yo ta rele m pou yo banm pou yo bannen m zam nan m pap fout ba yo zam nan paske m gen de zam legal nan menm. Ò zam sa yo m ap fout mete pou sèvis lòt pèp ayisyen. Ò mwen gen pèmi zam mwen ki legal pou peyi an tanke sitwayen. Si vagabon nan peyi a gen zam mwen m pa ka avoka pou m gen pou m pa gen zam nan menm. M fout gen zam. M fout gen pèmi pou yo menm. Ey you you you gen you gen revolisyon zam sa map fout vire nan mouda vagabon yo oh si se peyi si se te peyi vre vre vre bon pran bagay map montre w lè map pale yo pal an fonksyon de verite map montre pèp la pou la verite men pèmi zam ke m gen nan mouda mwen ok men li men pèmi zam m gen nan mouda mwen pèmi zam yon fizi 12 1 mwen gen yon 9 milimèt tou. Ke kote ke m ekri dcpj pou yo ban m repons a li menm, pou yo ban m repons a pèmi zam nan, yo pa ban mwen l. Mwen wè depi kilè m ekri dcpj, enspeksyon jeneral, pou yo ban mwen pèmi 9 milimèt la, yo pa ban mwen l. Ò sela vle di ke pou mwen. Men kote, men lèt la mesye. M ekri. M ekri lèt la pou yo ban mwen pèmi nan fini mèt eli. Or, depi le 21 jiyè 2022, je swi an posesyon de kalib 9 milimèt ki nan nan kay mwen avèk yon fizi 12 ki legalman nan men m. Men tonnè kraze m mesye! Jou pèp sa a pran lari! Pou fè revolisyon zam sa map fout voye nan moun a mesye yo ankò pou fè blade levri mèsi bokou. Jean Denis kap batay o nivo petyonvil yè swa. Yo asasine l, krible avèk bal. Jiska prezan, gen rimè ki di menm kò a yo genlè ta al avè l. Se youn nan militan ki te toujou ap defann revandikasyon pèp la nan nivo Petyonvil. Jodi a ankò, nou wè laprès pa epanye, jounalis se menm bagay la. Egzanp lan devan nou klè nan Okay, yo pran yon jounalis yo fè pòte dispari avè l, nan moman map pale avè w la jiska prezan si l vini se kounye a map pale avè w la la mesye. Nou tande sak rive Kilik kote ke yo asasine li avèk bal men Bondye te la yo sove lavi l. Anpil lòt militan jounalis ke yo kase tèt, yo bay gaz e nou pwofite pou nou denonse tantativ dasasina ki fèt sou Moïse Jean Charles devan anbasad amerikèn. Pa sèlman Moïse Jean Charles men anpil lòt militan te la, nou te sibi menm atak yo, men pa Moïse Jean Charles la te grav paske aprè gaz la yo te vin lage youn bò tèt li ankò. Jodi a nap bat bravo, bat bravo pou tout. Nap bat bravo. Nap bat bravo pou tout militan. Pou tout politisyen ki rekonèt plas yo pat sipoze bò kote Ariel ki rejwenn pèp la. Nan moun sdp yo nou konnen gen ladan yo, gen Nenel Cassy ki rejwenn pèp la, gen Darine Balthazar, gen Depite Ceci, anpil lòt kamarad jèn gason ki te konprann ke te gen yon bagay ki te ka fèt, men lè yo rive yo wè se menm bagay la yo kase tèt tounen, yo vin jwenn pèp la, tankou Nenel Cassy, Moïse Jean Charles tou, nou bat bravo pou yo paske pèp la se revolisyon. Pou nou kontinye ak batay pèp la, jodi a fò n di pèp la, wi nou idantifye. Enmi m yo. Nou idantifye moun ki mete nou nan eta nou ye yo. Lè m pale de moun, m vle pale de ansanm de peyi ki kenbe nou nan eta nou ye a la a, ki mete nou nan nivo nou ye la a. M vle pale de Lèzetazini, Le Kanada, Lafrans, espesyalman Core Group. Jodi a, fòk pèp ayisyen an konnen Ki kote moun sa yo sòti pou yo mete nou la? Fò m di nou, an 1821, Larisi se premye peyi ki te rekonèt ke nou endepandan. Se premye peyi ki te dakò ak Desalin ki te bay san l, ki te bat bwavo pou Kapwa Lamò dèske yo te goumen mete blan franse deyò pou yo te retire nou nan esklavaj. Larisi se premye peyi. Jodi a, La Frans mete men anba gòj nou. Yo vire bouch zam yo, bouch kanno nou sou nou sou konplisite Lèzetazini avèk yon seri de lòt enperyalis. Yo fè nou bay 150 mil fran ò yo menm pou y al anrichi tèt yo anpi jodi a pou n treveni n nan sa nou ye la a. Sa yo fòk pèp ayisyen an konnen yo. Levatikan ki se legliz katolik. Ki te toujou ap di esklav yo, Obeyi avèk mèt yo. Obeyi avèk blan yo. Vòlè yo. Vatikan, ki se legliz katolik, m pa bezwen konn ki legliz katolik li ye, ni anglikàn, ni womèn, ni episkopal, m pa bezwen konnen. Se legliz katolik. Ebyen. Yo rekonèt endepandans Ayiti 28 mas 1860, men yo pa t rekonèt li san enterè. Pa bliye, apre nou te fin fè pak sa a avèk Legliz katolik, jodi a se yo menm ki gen plis tè nan peyi a. Yo pa achte tè nan peyi Dayiti, yo pa peye anyen nan ladwàn, tout sa yo genyen se gratis nan peyi a. Tandiske. Se menm legliz katolik sa jodi a ki pran zam, kap vann zam nan atravè peyi a, kap vann minisyon pou detwi nou. Yo pat janm renmen nou, yo pap janm renmen nou paske se yo ki te di nou esklav se bon bagay pou nou reyalize. Pou n fini avèk, pou n moutre pèp la kote. yo sòti avè nou pou yo mete nou la. Lèzetazini, peyi ki pi pa vle wè Ayisyen, peyi ki pi pa vle wè pèp Ayisyen, peyi k pi rayi nou, gouvènman sa a, gouvènman Lèzetazini an. Yo rekonèt endepandans nou le 5 jwen 1862, apre nou te fin. Ede yo pran, ede yo goumen pou Savana. Anben jodi a se Lèzetazini sa a, malgre nou te ede yo batay, men ki t ap fè yon gè fwad kont nou pa anba. Ebyen, dèske yo te konnen Ayiti se youn nan peyi, m kapab di w, nan kesyon danre, kakawo, nan kesyon koton, nan kesyon kafe, nou te yon gran pwisans, nou te youn nan peyi ki te plis pwodui, ebyen, Poud nou an te vo 48 dola ameriken. Lè Lèzetazini te wè sa, yo pa t gen lòt bagay yo te fè, yo te fè yon konplo, yo te debake an 1915 pou yo te vin okipe nou, vin vòlè rezèv lò nou, vin vòlè sa n genyen kòm min, epi pou mete nou nan sa. Jodi a, Langletè, ki se papa Lèzetazini, nan jounal ki sòti avanyè la a, yo di, 19 an okipasyon an, Konplis anpil rann nou nan eta nou ye la jodi a se menm Lèzetazini sa a ki kanpe k ap parèt pwente tèt li ki mete le Kanada devan se menm Lafrans sa a ki te fin pran 150 milyon ò baay lajan lò nan men nou la ki mete le Kanada devan k ap parèt pwente tèt yo ki bezwen okipe nou melanje avèk pòv kò gou pou yo kontinye vin pran sa n gen ann Ayiti resous nou yo nou fè rapèl sa a. Se pou n te di pèp ayisyen an, vrè ènmi n yo, jodi a nou idantifye yo. Vrè ènmi yo, nou wè yo, men nou p ap bliye konze yo, Ariel Henry, Généus, Majorie Michel, André Michel, Ricapierre, tout. Moun sa yo se w al jacinthe, rosemila, rosemond sou kous bozin, ekip phtk jodia se konze sa yo ki mete pou vann peyi papa Dessalines nan pou remete nou nan esklav ankò esklav modèn. Mesaj n ap voye pou Lèzetazini. N ap di Lèzetazini jodi a, batay k ap fèt la nou konnen se yon obstak li ye pou li. Non sèlman li se yon obstak pou Lèzetazini e Kò Gwoup, men gouvènman ki la a kòm kriminèl jodi a ki mete yon machin lanmò pou Tire jounalis, fè pote disparu a jounalis, tire militan, fè tout sa yo konnen nan peyi a, nou di yo nou prè pou yo touye nou tout. Paske batay sa a k ap mennen la a li p ap kanpe. Obstak ki devan w Etazini, ki devan Lafrans, Kanada fè w konfyans, li p ap kanpe l ap sispèn. Pou n moutre yo e pou n di yo ke batay la pa gen kanpe pou li. Nan moman map pale avèw la jodia se vandredi 21 21 oktòb sa kote ke nan moman map pale avèw la loni pral reyini nan konsèy sekirite loni yo pral reyini pou yo statye sou ka ayiti a kote ke tout peyi je yo fikse pral pale de ayiti jodia kòm nou konnen tout je lemond fikse sou nou Nap di Lèzetazini avèk la Frans le Kanada ke yo pran cha de gè yo, ke yo pran avyon de chas yo, ke yo pran sa yo genyen kòm avyon de gè, bato de gè, vin tiye tout Ayisyen, Ayisyen pa aksepte entèvansyon militè, nou pa aksepte okipasyon ankò, jodi a nou rekonèt ke sa yo te ba nou endepandans la deja pou mobilizasyon an lap kontinye, nap bay yon ansanm de dat